Jiskaske n sonje, te gen yon ti piti ki te pran anpil baton lè yo te envite Martine nan kabinè denstriksyon nan kad dosye lanmò mari l. Sonje m toujou di nou, manti an vin nan adn Ayisyen. Li nan culture nou definitivman. E nan politik se pi rèd. Sak fè mwen gen de moun m pap janm padone. Il est écrit quelque part dans la bible, pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Enben men fò mande padon. Zokiki te kanpe l di yon lè m vyole yon timoun 16 zan. Radio Mega. Lè yon nonm kanpe di sa, ou di tèt ou kèlke pa. Sa yo pa moun. Manti a se li menm k ap depafini peyi a e li k mete n nan eta ke n ye la jodi a. Se youn nan eleman jisteman. Paske fè manti sou moun fè moun tèt fèb rayi moun. Fè dan lopinyon ou pase lèd paske tou senpleman gon gwoup moun ki deside di bagay ki pa kòrèk. tandi ke verite an la. Se sa k fè aswè a m pral fè yon ti pale de de laprès, de sa n ap fè la nou menm kòm travay. E m pral pran swen tou pou m poze n de twa kesyon. Dorval mouri. Epi tout moun te swete jwenn jistis pou Mèt Dorval. Enben, depi aprè lamò Monferrier Dorval, te gen gwo mobilizasyon pou kestyon jistis, te menm genyen de denonsiyasyon ki fèt, e moun ki tiye Maitre Monferrier Dorval lè misye nan men lapolis si nan men dcpj, nèg ki pran zam ki fizye mèt la. Bon, si yon nonm nan nivo sa, batonye! Sa vle di, te sipoze genyen tout yon pleyad davoka, de jij, paske sè un eleman ekstrèmeman enpòtan dan le sistèm jidisyè ayisyen, ki tonbe, nou ta gen enterè pou yo mande jistis pou li. Enben, yo te plis fè politik avèk li. Sepandan, gen yon nonm yo rele Guerby Blaise, Misye te klèman afiche sou kont Twitter l de menas klè a lankont de Maître Dorval. Bagay sa te tèlman bay dcpj pwoblèm, dcpj te twouve l. Nan sitiyasyon pou l konvoke Guerby Blaise. Nou sonje l. Onz septanm 2020, dizè nan maten yo konvoke Guerby Blaise. Boucante la pawòl. Guerby Blaise kouri pati avan menm sèt konvokasyon. Misye kouri kite peyi a. lal kache an frans. Jodia m choke map tande ger ce fameux Gerby Blaise nan metropole neg dcpj voye envitasyon suite a kokenn chenn menas tripotay lakay ou se achiv mwen ou son pati nan danm nan emisyon sa voye kounya pou mwen silvouplè les menaces De Guerby Blaise te konn pwofere a landwa de Mèt Monferrier Dorval. Voye l lwen. Radio Mega. Mwen sa m choke! Yon nèg dcpj ap chache pou l vin reponn kesyon dcpj sou kokennchenn menas li te konn fè Mèt Dorval, jodi a map tande misye nan Metropole ap pale de dwa pwenti. Se pou an kòmsi li fasil konsa. Osi fasil Misye tout kalite matrakaj Se nèg di Jovenel ki touye Dorval Martine ki touye Tandis ke yon nonm de CPI Jal Epi jisteman m sonje m te wè misye an Frans Nan lanfans lan m te wè misye Jodi an misye tounen pou la pli bèl. Kòmkwa pa gen pèsòn moun k ap vin poze l kesyon. Tandike dcpj te konvoke misye, te voye envite misye pou ke misye di twòp menas li kouri pati. Kiyès ki t ap menase w la? Ki moun ki t ap menase w? E ou k tap fè mèt la menas. Tripotay lakay voyel mwen ou byen m konnen ke se pa selman tripotay lakay ki gen achiv non gon bann moun ki gen achiv tou ok ok voye voye mwen misye kouri sove li fin fè mèt la tout kalite menas sa mèt la fin mouri dcpj konvokel lal kache an frans kounya l retounen. Epi m zo pandan map tcheke map chache mizik paske mwen menm e dayè m pral pale de kesyon afè laprès sa la aswè a e gen m zo son pla gèp m sot manje la map tande misye nan metropol epi mèt la li menm li mouri. Radio mega. Mèt la mouri. Misye fin fè mèt la tout kalite menas epi mèt la mouri. Epi jodi an misye alèz lap monte desann. Misye alèz. Dorval mouri. Jiska prezan nèg ki touye Dorval la dcpj poko janm rive kwizine misye pou misye di kiyès ki te voye l touye l. Paske pa bliye se pa sèlman Guerby Blaise non ki t ap menase mèt Dorval. André Michel te voye yon bann twit tou pou l te di Dorval m pa konprann ou mwen nan kesyon konstitisyon. Kèlkeswa moun ki vin pran menm wout sa a Jovenel m ap kanpe anfas li. Se te pa sèlman se fame Guerby Blaise ki sove l al an Frans lè dcpj rele l lan. Epi jodi a misye antre mwen m pa konnen. Èske dcpj te tande misye? Otan ke mwen enfòme de kesyon sa, m pa okouran. Men jodi a misye reprann pou laplibèl. Epi Dorval menm li Dorval poko janm jwenn jistis. Nèg isit toujou ap chache dra pou kouvri yo. Sou tout kalite labels yo tou. Èske tripotay lakay l poko voye mwen men nou ta sipoze jwenn twit sa pou mwen wi chache l mwen rapid non kote misye te konn ap menase menase mèt Dorval la voye l mwen non tanpri fè m jwenn sa. Hein hein hein eeh wi voye sa mwen non Jean Paul kouman w ye mèsi anpil Jean Paul di m li te di Valesten sa premye moun kap kouri nan apre lanmò a se Guerby Blaise ok yon patnè k aletranje k di m li te di Valesten sa veye premye avoka ki ap met van nan vwèl li apre lanmò a se Guerby Blaise ki tounen la jodi epi pou laplibèl Misye tounen pou la plus belle. Antouka fèm jwenn li silvouplè e pandan tout emisyon an map tann li e m ta renmen genyen l. M toujou di map tande misye nan metropol on nèg dcpj ap chache hein antouka on revient nap retounen sou dosye sa.